Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m espere tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila jodi a se 28 du mwa d'octobre 2022 alò nou vini la pou kapab fè yon ti bat bouch ansanm avèk ou men jist avan mwen kòmanse pèp ayisyen m ba nou respè alò anpil nan nou paske banm di yon bagay ou wè moun kap batay kap kòche po nou chak jou a franchman Se dèyè li n ap bat bravo pou n di wi bon papa, bon moun. Èske nou konprann? Men, moun ki ap panse m panse pou enterè nou an, ebyen, se moun sa k dyab. Ban m di nou yon bagay, ou wè, si nou tout ki sou chanèl sa a, nou te fè kòmantè pou n di sa m ap gade yo, pa egzanp, je parle hier de barbecue. Gen yon fan ki di konsa, alò gen plizyè ki di, poukisa m kole nan mouda Babekyou konsa? Eske se Babekyou ki pwoblèm peyi a? M pa janm di se Babekyou k pwoblèm peyi a. Men tande byen sa m te di. M te di timoun yo, si yo pa ka al lekòl, figirevou byen, se nèg politik yo, se bandi yo, se Ariel e se nèg k ap bay zam yo. Se sa m te di. M te di yè nan yon emisyon. Gaz la Ariel metel 570 goud li paka soti nan varreux an poul distribye epi gen nèg ki pranl yal vann li a 2000 goud 2500 goud kounya mwen m te di ke gaz 2000 goud 2500 goud la m pap achtel nan men nèg yo m ta pito achte pa Ariel la ki vann a 570 goud kòm nou menm anpil nan nou ki renmen barbecue Nou aksepte nèg yo mèt pran gaz la pou y al vann ni nan lari ak 2000 goud, mwen m di m pap achte sa a m pito achte pa Ariel la. E m te di nou sispann bloke lari paske lari an se pa anyen n ap fè nan lari an se bagay abolotcho politik k ap fèt. Imajine w on pèp nan lari l ap manifeste epi lè w gade ou wè de twa nèg k ap fè politik vin nan mitan yo. On bandi arme kap jere afè pal li vin nan mitan yo. Jodia m konn fache tou. Fòm mè pale avè nou. Nou pako konprann anyen nan anyen. Epi kounya la nap vin pale depi yo pale de yon moun. Se kòm si moun nan e papa nou. Hein! Se nou tout wi k konplis nan peyi a. Poukisa nou pa deside poun di e. Humm. Sin pa met tèt nou ansanm bagay la ap myèl nan men nou. E. Enterè moun ki pi menase nan peyi sa a, se enterè sila yo ki pi pòv. M te vle just fè ti pale sa ansanm avèk nou, men erezman m wè gen plis kòmantè ki yon ti jan favorab, ou konprann? Donk m pa okipe moun yo paske sa ka rive dan lavi, menm moun ou panse k pi pre w la, Lap baw yon ti kou nan do. I don't care. Se sak fè se nan live yo m gade kòmantè. Depi m fin fè live yo, m pa menm pran chans gade ankenn kòmantè paske m konnen gon seri de insectes nuisibles ki sou rezo ebyen yo menm yo la pou fè vye kòmantè. Menm lèw ta fè yon emisyon w panse ke kòmsi ou fè tou sa w konnen. Ou respekte prensip jounalistik yo. Ap gen yon grenn enbesil kanmenm kap vini kap fon vye kòmantè. Antouka Babekyou Brother, pèp la renmen w pou se cheval ou. Zye nèf, kontinye vann gaz nou 2500 goud. E si nou genyen toujou vann li 4000 goud. Bloke tout kote, vann gaz nou 4000 goud. Epi banm di nou lòt bagay. Pou anpil moun nan petèt enbesil sa yo kap di ke m pa renmen Zye nèf. Humm se je pèp map apiye. Sa ka rive ou ka di sa. Ou ka di sa. Lè izo fon kidnaping nou pa dil. Lè Gabriel fon egzaksyon nan site soley nou pa dil. Lè ti lapli fon lòbèy anlè a la nou pa dil. Ou wè menm nou menm sa kap di se je pèp map sipote. Menm moun je pèp sa yo tou fanatik ki je pèp yo yo di ke se je 9 map sipote. Ala lavi papa, tèt chaje. Men, grenn sa pou konprann, m ap vini avèk kèlke emisyon pou nou. E pi, n ap fini pa konprann si m t ap fè yon chwa, ki chwa l t ap ye. Kòm mwen pa bandi, m pa gen pou m chwazi. Men si m t ap fè yon chwa, nou t ap deja konnen. Timoun ki leve nan Site Solèy. Timoun ki te toujou ap pile Belekou. Timoun ki te toujou ap pile Boston. Nèg lèl jounalis ki toujou ap fè dosye. Boston, Bele kou, lè moun Site Solèy gen pwoblèm se mwen k toujou la, lè Minustah ap kraze yo anba bal se mwen k toujou la, lè Boyd t al fè operasyon nan Bele kou touye anpil moun se mwen k te parèt. E jounen jodi a la se mwen ki bèt nwa puiske m pa dwe pale de Barbecue, m pa dwe pale de lòt nèg yo, m pral fon ti pale de yo. tou talè nan yon lòt emisyon ou petèt nan emisyon sa paske dènyeman la m te di nou ke m gen bagay pou nou konsènan Site Solèy alò se pati chèf gang ekoute se Morvan ki a twite pour dire chèf gang sal ti makak nèg sa yo kidnape pitit lòt gang ak vès la ki se Toto Bòlèt yo mande Toto tout zam nèt li genyen pou mete yo nan yon kann tè voye ba yo Yo di Toto yo pa bezwen lajan. Kounya yo gran nèg menm jan ak li gras ak kidnaping. Se zam yo vle. An m fè yon ti pale a Ti Makak papa. Si se vre Ti Makak, nou wè nan ki sa yon peyi tonbe? Yon zòn rezidansyèl konsa, nèg Ti Makak yo al voye kò yo anlè a la, y ap fè yon seri de ekzaksyon. Y ap fè bagay sal. Imajine w, dènyeman la gen anpil moun ki mouri anlè a. Gen anviwon 8 moun ki mouri. Nèg yo parèt yo fè fiziyad. Genyen jounalis ki mouri anlè a. M pap akize ti makak non. Men kèlke pa, si nèg ti makak yo pat anlè a, jounalis pa tap mouri. Eske n pa konprann? Paske son entèvyou ki fèt ak ti makak ki ensite dotre jounalis pou yo vin anlè a. Jounalis mouri. Menm lè se pa sou konsyans ti makak, men jounalis mouri. Nou touye yon ansyen senatè, nou fout dife sou li. Nou touye anpil lòt moun. Sa yo se ekzaksyon moun pap ka kwaze bra gade. Donk, Ti Makak vin yon veritable pwoblèm. Comment faire pour résoudre ce problème? Jounen jodi a la, wè yo kidnape yon pitit Toto. Nan yon premye tan, wè te gen moun k ap di la e 2 milyon goud nèg yo mande. Non, 2 milyon dola, byen sè. E kounya yo di yo pa bezwen kòb paske yo gen kòb menm jan ak tout moun. Se zam pou Toto voye ba yo. Kounya imedyatman Toto voye tout zam li genyen ba yo, kounya nèg sa yo pral ouvè kò yo anlè a nèt. Eske nou konprann? Sa vle di se yo menm ki chèf, se yo menm k ap jere. Son pwoblèm wi la. Son pwoblèm. Laboul! Eske zòn sa te konsa mezanmi? Li pa t konsa. Nèg ti makak yo ni k vini. Ebyen sa w tande a la se lanfè ki genyen anlè a. Leta ayisyen pa ka di way. Leta ayisyen pa ka fè way. Men, m panse ke fòk gon bagay ki di mezanmi. Si son kowalisyon kap fèt pou al dechouke ti makak anlè a, ke li fèt. Men, gon bagay pou n konprann tou. Nèg ti makak yo ki vin anlè a la, se de fristre. Eske nou pa konprann? Se de fristre ke yo ye. Men, sa yap fè anlè a la, li twòp pou moun ki anlè a. Se kòmsi m ta kapab di se 2 teworis ki te vin goumen pou Bosnyak yo, epi sa w tande a la a, nèg yo vin enstale yon charya ki twòp pou pèp la. Se konsa. Ti makak fè twòp bagay, fè twòp ekzaksyon. Nou rive nan yon moman nou pa kab pran sa ankò nan men ti makak. Antouka nèg ki gen mwayen yo mesye, frape pye nou atè, Degaje nou, paske bagay la l pa kab kontinye konsa. Nan kad yon rankont avèk wo kòmandman lapolis nasyonal Dayiti, jedi 27 oktòb 2022, chaje dafè ameriken Eric Stromayer pwomèt pou ranfòse kapasite operasyonèl lapolis ki dwe eradike gang ame yo k ap opere nan peyi Dayiti. Pawòl, pwomès Eric Stromayer ki li menm te akonpanye ak plizyè pèsonalite amerikèn, li fè pwomès bay Direktè Jeneral Polis Nasyonal Dayiti a, Frantz Elbé, ki te asiste pa manb Wo Kòmandman pnh la. Nan kad rankont sila, ofisyèl ameriken an di li vle evalye sitiyasyon sekiritè la epitou anvizaje pèspektiv pou ranfòseman kapasite operasyonèl lapolis, dapre nòt pnh. Mettez dehors Canada lui-même refusé leadership et intervention armée Dans le pays d'Haïti Malgré Persistance états unis par le biais de son secrétaire Anthony Blinken en visite dans Ottawa. C'était donc le jeudi 27 octobre. Ses ministres Afè Etranjè lan, Mélanie Joly ki anonse sa nan kad yon konferans pou laprès. Kanada pa vle dirije yon fòs ame entènasyonal an Ayiti, kwake Lèzetazini swete jedi 27 oktòb 2022 an, sa nou kapab li nan jounal anliy AlterPresse. Pa p gen ankenn desizyon ki ap pran san enplikasyon Ayisyen yo. Mwen toujou di sa, se pa e pou Ayisyen yo pou tout bagay fèt. Paske, nan moman n ap pale la a, se pèp Ayisyen an k ap soufri ann Ayiti. Alòske, objektif nou se kapab ede yo. Yo menm, daprè minis Joly nan kad yon konferans pou laprès, akonpanye ak omològ li Antony Blinken. Sekretè deta a eksplike gen yon rezolisyon ki ap prepare nan LONU ki ap otorize yon misyon asistans entènasyonal e non LONU men pou kapab amelyore sekirite a e pèmèt fli èd imanitè yo Kapab vini nan peyi Dayiti. Fòk nou soulinye gen yon delegasyon gouvèneman Kanada ki an Ayiti semèn nan pou kapab kondwi konsiltasyon bò kote patenè rejyono yo, Nasyonzini, Kominote Karayib, Caricom, ak lòt patnè yo. Delegasyon sila ap eksplore diferan mwayen pou kapab ede pèp ayisyen an rezoud kriz imanitè ak sekirite epitou detèmine. Ki fason Kanada kapab kontribye pou bay yon repons entènasyonal? Sa se la diplomasi. Y ap jwe avèk nou toujou. Eske nou pa konprann? Antouka, n ap tann. Genyen direktè jeneral AI Polis Nasyonal Dayiti a, Frantz Elbé, ki li menm chita pale, se te madi 26 oktòb 2022 an, ak premye minis Ariel Henry sou kesyon sekirite peyi a. Nan kad rankont sila a, prezidan Konsèy siperyè Polis Nasyonal Dayiti an, Ariel Henry, li menm vizite pak otomobil anjen lou pnh. Eta de lye pa bò kote premye minis Ariel Henry ki antre nan kad apui gouvèneman bay lapolis nan kad ranfòsman kapasite operasyonèl enstitisyon polisyè lan yon mannyè pou kapab pi byen fè travay li. Fidèl ak deviz li pou pwoteje ak sèvi, pnh la konte sou. Soutyen epitou kolaborasyon popilasyon nan batay kont banditism sou tout fòm yon mannyè pou kapab restore lòd piblik nan peyi a. Enben si peyi entènasyonal yo ap fè komedi, nou menm nan peyi Dayiti nou kapab sipoze fè komedi tou. Ban m kite nou avèk konferans asosyasyon jounalis kolektif Reporters Plus ak Reporters Local. Kisa yo te di nan kad konferans pou laprès sila a? Antouka ann al swiv. Yon konferans de près regwoupman jounalis repòtè lokal yo avèk asosyasyon Kolektif Repòtè Plis ap bay pou nou fikse pozisyon nou sou zak malonèt sou yon seri ekzaksyon ki fèt pandan ane 2022 a sou yon pakèt konfrè ki nan kòporasyon an, ki nan laprès la. Se yon okazyon maten an pou nou fè rapèl, se yon okazyon an nò tou pou nou fè egzòtasyon e se yon okazyon nou ta ka di ki vrèman enpòtan pou nou. Denonse. M ap kòmanse pa denonsyasyon an pou nou denonse atravè konferans sa a ki se yon konferans konjwent 2 òganizasyon k ap travay avèk jounalis Chwazi Fè Maten an sou 2 dosye kle, zak asasinay ki manke fèt sou le jounalis senyò Alphonse Roberson. ki travay nan kotidyen Le Nouvelliste epi ki se ko-prezantatè emisyon Panèl Majik, ebyen misye manke kite po l nan nivo Dèlma 42, kote bandi a zam pèsonn pa idantifye louvri bal sou machin jounalis la. Nouzot, o nivo di Regwoupman dè Jounalis Repòtè Loko, nou kondane avèk anpil fèmte, anpil severite ontèl zak e nou mande, ozotorite jidisyè e polisyè pou yo pran responsabilite yo, mesye yo nou konnen a chak fwa gen jounalis ki viktim, a chak fwa gen jounalis ki disparèt, jounalis ki mouri, jounalis yo agrese fizikman oubyen vèbalman, mesye nan aparèy jidisyè avèk nan lapolis la, sitou nan nivo dcpj ki se bra syantifik lapolis la, toujou pran le malen plezi pou yo a chak fwa vin fè konferans pou di nou men nan ki nivo ankèt la ye. Yo toujou di gen yon ankèt ki ouvri, ankèt la pra pousiv e a oken moman pa janm genyen oken rapò sou ankèt ki louvè sou kelke swa jounalis ki viktim nan egzèsis metye l ki abouti. Pa janm gen oken ankèt ki abouti. Ankèt sou Vladjimir Legagne pa janm abouti. Ankèt sou Rospide Pétion ki asasine an 2019 pa janm abouti. Ankèt sou jounalis Néhémie Joseph, Panik FM, men ki te korespondan tou Radyo Mega nan Pòtoprens, ankèt la pa janm abouti. Ankèt sou Amady John Wesley, Wilgens Louissaint, mesye sa yo ki mouri anba bal gang Ti Makak nan Laboul, Nan 6 fevriye 2022, ankèt la louvri, nou pa konn nan ki nivo l ye, e nou gen garanti se pa yon ankèt ki pral abouti. Ankèt sou Tayson Latigre avèk Francen Charles, 2 jèn jounalis resamman yo fizye nan Site Solèy e yo met dife sou kadav yo, nou gen garanti e nou si de sa n ap di maten an. Pa gen okenn ankèt ki louvri e sa vle di m pa kwè lapolis la avèk lajistis pral di Men nan ki nivo ankèt la ye, sela ve di globalman ankèt sa pap janm abouti. Ankèt sou asasina Jean Leopold Dominique an 2001 pa janm abouti, sa fè 22 zan. Ankèt sou disparisyon Felix Lamy, yo pa janm vin di nou nan ki nivo li ye. E se youn nan rezon. ki fè maten an, nou zot nou soti nan silans nou 2 òganizasyon sa yo ki travay avèk jounalis pou nou vin denonse konpòtman otorite jidisyè avèk otorite nan lapolis la. Yo menm ki gen pou devwa sekirize popilasyon an e bay jistis lè gen nesesite pou sa, lè gen moun. ki viktim. Se pa sèl jounalis ki pa jwenn jistis. Tout moun ki viktim nan peyi sa a pandan sè 25 dènyè zane pa jwenn jistis. On lòt volè nan konferans maten an, se m te di nou vin atire atansyon popilasyon. Nou vin atire atansyon popilasyon ayisyèn nan doun manyè jeneral pou nou di yo genyen yon malè pandje sou tèt kòporasyon laprès la. Laprès ki goumen anpil pandan sè 35 dènyè zane pou nou rive nan nivo sa, pou nou libe libè, pou yon près libe endepandan, pou nou retire baboukèt nan bouch nou, e jodi a genyen de sitwayen malentansyone, de endividi malentansyone ki ap milite nou pa konnen nan diferan sektè nou ta ka di, men de fason malonèt ki ap eseye timidman men avèk tak, avèk anpil teknisite pou retounen mete baboukèt nan dyòl laprès. Nou vin denonse sa maten an, nou vin mande popilasyon an pou yo fè solidarite, fè kò avèk nouzot de laprès pou ke près la pa rive rantre nan, m ta ka di, dinamik pou li kwaze bra l, pou l fè silans, pou l fèmen bouch li fas a spiral densekirite jeneralize jodi a k ap wonje sosyete a nan tout nivo, nan tout dimansyon. Nou te di nan konferans sa a, nou p ap sèlman atire atansyon, nou p ap sèlman fè rapèl, men tou n ap fè egzòtasyon. Ebyen se maten nou vin mande. nos confrères, nos consoeurs de la Corporation des Journalistes en Haïti, ke se jounalis k ap travay nan kapital ayisyèn nan, nan medya ki nan kapital la, ke se jounalis k ap travay nan medya nan vil de pwovens yo, jounalis ki nan près ekrit, près pale, près televize, zanmi jounalis yo ki pran chak maten telefòn yo pou yo sòti, les journalistes de la presse en ligne ki. Aktif menm jan avèk nous autres de la presse traditionnelle e pa gen 2 près gen yon sèl près ebyen maten an nou vin mande tout pwofesyonèl sa yo pou yo sèvi avèk manyetofòn lan avèk plim lan avèk kamera foto e videyo avèk sa ap ekri pou yo travay nan yon sousi de pwofesyonalism egi nan yon sousi dekilib fòk jounalis yo rete pwofesyonèl fòk jounalis yo pa. kanpe ni a dwat bò kote on moun, ni a goch bò kote on moun. Laprès pa on pouvwa dabitraj, se katriyèm pouvwa, se on pouvwa denfliyans. Avèk pouvwa sa a nou la pou nou travay de manyè aske non sèlman pou gen limyè ki pote sou tout pwoblèm ki gen nan sosyete a, men nou la pou nou fè fòmasyon kèlkeswa endividi a nan sosyete a, nou la. Pou nou, travay de manyè aske popilasyon an enfòme sou tout avanse k ap fèt nan sosyete a e k ap fèt de manyè global atravè lemond. Anvan nou fèmen entèvansyon pa nou an, n ap mande Le Commissaire du Gouvernement des Cayes avèk lòt otorite nan depatman Sid la, Direktè depatmantal polis la, Komisè polis Okay la, nou vin mande mesye sa yo maten an pou yo pran kouraj yo a de bra. Jounalis repòtè lokal RJRL avèk Kolektif Repòtè Plis vin mande mesye sa yo pou yo eksplike nou, pou yo ede nou konprann, pou yo klarifye pou lanasyon, pli patikilyèman pou lapopilasyon di Sid, moun nan vil Okay patikilyèman, senaryo ki mete an plas ki rive a disparèt jounalis la Gary Tess de Le Bon FM dans un premier temps. Epi dans un second temps, se menm komisè gouvènman ki te di madanm jounalis la, yon lankèt deja louvri prese prese pou konnen sa ki te jounalis la, san yo potko menm depoze yon plent nan pakè a, san yo potko menm vin devan l pou te di yo pa wè jounalis la. Ebyen se menm komisè gouvèneman kelke jou aprè, Se misye lendi nan mitan jounen ki monte o kreno pou di yo dekouvri kadav Garry Tess sou on pon nan mitan vil Okay tou pre Bèj Osink. Nou pa konprann. Senaryo a parèt on ti kras flou, trè flou. Nou menm nou pa konprann li, sa atire atansyon nou. Nou vin mande mesye sa yo pou yo fè an sòt ke yo pran kouraj yo a de bra, asime tout responsabilite E n ap pwofite mande o minis de la jistis, mèt Berto Dorcé, pou gen dispozisyon ki pran pou ekate komisè gouvènman Okay la, mèt Ronald Richemond, de pakè a, ann atandan gen yon ankèt seryez, yon ankèt kòrèk ki antame pou limyè kapab fèt sou fason jounalis Le Bon FM lan, Gary Tesse, pèdi lavi l nan sikonstans ke nou tout vrèman nou. pa prè pou aksepte. Nou bay li nan lide pou nou denonse zak sasinay ki fèt sou konfrè nou, kolaboratè nou Tess Gary nan Sid peyi a. Nou di ke aksyon sa a montre a klè nan ki nivo yon ansanm de nèg isit ki pa vle wè laprès, alòske laprès se yon miwa, nenpòt kijan w ye se konsa wap wè tèt ou nan miwa men fòk nou di wo e fò Kolektif Repòtè Plis nan tèt kole ak Regwoupman Jounalis Repòtè Loko yo nou pral genyen pou n depoze yon plent nan nivo Kabinè Denstriksyon Okay kontre le Komisè du Gouvernement a savwa Ronald Richemond paske se li ki premye sispèk nan kad dosye sa. Tès Gary se egalman yon avoka. Misye te genyen yon konfli avèk komisè a pou yon bagay tè. Se yon bagay ki pot ko vide. E lè l poko vide, donk misye kòm jounalis k ap fè yon emisyon sou Lebon FM ki rele Gran Lakou, li denonse komisè gouvènman an. E swit a denonsyasyon sa yo, misye disparèt e aprè disparisyon an, yo vin jwenn kò misye sou on pon nan departeman Sid peyi a. Nou pral pote plent kont Ronald Richemond paske nou estime misye gen men l tranpe nan kad dosye sa. E tou, nou pral genyen pou nou lanse jou fineray konfrè a Yon concours de reportage on fason pou ke nou kapab immortaliser le nom de Tess Garry paske nou di tèt nou Tess Garry se on jeune journaliste exemplaire ki toujou fè de bèl analiz nan kad emisyon ke l genyen nan radyo Le Bon FM kote ke li te toujou swete aske sosyete di l wo e fò. Pou tout jounalis kap tande nou nan peyi a, jodi a nou zot du Collectif Reporters Plus, nou zot nan Regwoupman Jounalis Repòtè Loko yo, nou deside pran dosye sa a an men e nou pral genyen pou n pote plent kont Ronald Richemond e tou nap genyen non sèlman pou n pote plent devan tribinal nasyonal yo men nou prale devan enstans entènasyonal yo avèk dosye sa a paske jisteman tès Garry Se dènye jounalis ke nèg yo ap asasinen anndan peyi a kap rete san ke li pa jwenn jistis. Donk nou vin mande sosyete a pou kore nou, nou mande konfrè laprès yo, moun ki nan AJH, moun ki an ANMH, ami, donk pou yo fon sèl kò dèyè nou pou ke nou kapab jwenn jistis ak reparasyon pou jounalis Tès Gari ke yo asasinen. nan vil Okay e premye sispèk la se le komisè di gouvèneman dè Kay a savwa Maitre Ronald Richemond. Avan nou pase la pawòl avèk zanmi nou Jacques Innocent kite nou di yon senpati avèk kite nou pote solidarite n pito avèk konfrè nou Roberson Alphonse ke bandi te tante asasinen nan 40 be a. Kote yo ba li plizyè bal, nou gade nan machin misye te ye, plizyè enpak bal. Donk nou kwè ke jan de aksyon sa yo pa dwe rete enpini. Se sa k fè nou mande aske dcpj, kòm yon enstans ki la pou mennen ankèt nan kad dosye sa yo, pou dilijante yon ankèt yon fason pou jwenn vrè koupab yo dan le kad de se dosye e trennen yo pa devan lajistis pou yo kapab al kondane pou sa ke yo fè jounalis la. E n ap di wo e fò. Jounalis pa gen dwa kontinye ap viktim nan sosyete a e poutèt sa n vin mande tout konfrè, tout konsè laprès yo pou nou kanpe kòm un sèl òm, kòm yn sèl fam pou nou ka di non ak zak vyolans, non ak sasinay k ap fèt sou nou zot nan kòporasyon an.